Zanmi fanmi entènèt kòman nou ye? Byenvini sou chanèl paw la ki se Union 109 TV. Non pam se Racy. Mwen pral prezante w jodi a yon emisyon spesyal, yon videyo spesyal ki pale de ki gen tèm soudevlope e devlopman. Se de sa nou pral pale nan videyo sa. Ou menm ki abòne avèk chanèl la, nou koube nou byen ba, nou di ou mèsi pou tout sipò ou ba nou, se ou ki ankouraje nou pou nou kontinye ap fè videyo. Ou menm ki kòmante, ou menm ki pataje, ou menm ki like, nou di ou mèsi anpil. Ou menm ki poko abòne, ou menm ki poko konnen sak Inyon 109 TV a, nou di ou pa neglije abòne silvouplè sou chanèl la, pataje videyo nou yo, Like video yo konsa e chanel la ap grandi e konsa nou ap gen plis fòs pou nou kapab prezante plis video. Jodia nou gen yon kankou nou diw la nou gen yon tèm spesyal pou nou devlope ansanm avèk ou ki se devlopman e sou devlopman nou gen plis nou gen 5 pwen nou pral devlope ansanm avèk ou jodia ki se sou devlopman E devlopman, kijan yon peyi ka kijan yon peyi ka devlope, kòman w rekonèt yon peyi soudevlope, kisa k fè yon peyi devlope, kote sa sòti, ki orijin soudevlopman, e kisa k ka ede yo, kòman yon peyi ka devlope tou, sa vle di nou bay e tout kesyon sa yo, ou menm, si w gen plis konesans, si w gen plis kapasite nan domèn sa a, ou kapab kontakte nou nan 509. 35 92 18 15 konsa nou kapab fè yon pi bèl emisyon sou li paske nou menm nou pa ekspè nou pa maton kankou moun yo di a se rechèch nou fè pa neglije si w ka kritike nou kritike nou di nou kisa pou nou korije di nou kisa nou ka amelyore nan videyo a konsa nou ap trè kontan pou nou pataje sijè sa yo ansanm avèk e telespektatè Union 109 TV se pou sa nou menm nap travay se sa e nou pote pou ou e nan yon sans nap travay pou nou satisfè tout fanatik Union 109 TV yo konsa nou ap toujou la pou nou travay pou amelyore sèvis nap bay la si pa gen kritik pap ka gen avanse paske nou konnen deja nou menm nou pa pafè se konsa nou ap di. Ou menm ki ap gade e fanatik Union 109 TV yo pa neglije pou kòmante videyo a, pa neglije pou w kapab bay opinyon sou videyo a. Kankou nou di w li a, nou pral pa nou pral wè kijan rekonèt yon peyi sou devlope. Se se premye tèm n ap gen pou nou devlope pou ou, kijan rekonèt yon peyi sou devlope. ki pa twò difisil pou rekonèt yon peyi soudevlope e se pa se pa twò difisil pou rekonèt yon peyi soudevlope e se konsa nou menm n ap eseye esplike ou ki jan men si ou gen lòt bagay ou ka toujou ajoute ou ka toujou e fè kòmantè pa w ki jan rekonèt yon peyi soudevlope. Soudevlopman gen kritè e kòm kritè ekonomik pou nou wè nan peyi ki soudevlope yo nou plis jwenn kritè ekonomik yo avèk agrikilti peyi sa yo ki domine e ki pa trè pwodiktif ekonomi an pa pwodiktif epi agrikilti a li pa pwodiktif se sak pral fè w rekonèt yon peyi soudevlope menm si gen anpil moun kap fè agrikilti Menm ekonomi an se li baze sou komès, pa gen vrèman devlopman, pa gen travay, pa gen gwo enfrastrikti, tankou nou pral gen pou nou wè, pa genyen endistriyalizasyon nan peyi sa yo, depi w wè peyi sa yo pa gen endistriyalizasyon, ou ka konprann swa li egziste oubyen li fèb, oubyen li inegziste padon se sa nou te vle di, oswa li fèb anpil, prèske pa egziste, pa ekzanp li pa ka kouvri vrèman bezwen e nivo bezwen e popilasyon ki nan peyi sa. Lòt bagay nou ka wè ankò, chomaj se youn nan chomaj se youn nan kle ki montre w ke peyi a se yon peyi soudevlope paske pa gen anpil travay, pa gen anpil djòb, si w pa gen endistriyèl, ou pa gen endistriyalizasyon lakay ou vrèman, ou pa p ka kreye anpil travay, popilasyon an pa p ka jwenn travay. Nou jwè travay yo ki vrèman ba, pa gen travay. Epi lòt bagay ou kapab kapab wè, ekonomi an li stagne, pa gen vrèman gwo devlopman ki fèt ladan l, se toujou menm ti bagay yo, pa gen pa gen lòt bagay ki altè pa gen lòt altènatif. E lòt bagay w ap wè nan peyi ki soudevlope, nivo de vi moun yo trè ba, nivo de moun yo gen yon nivo de vi ki ba anpil vrèman ki pa reponn avèk nòm mondyal yo, sa vle di moun yo vrèman pa ka manje nan sans. majorite popilasyon an pa ka manje epi se sa ki rete ou ap jwenn yon gwo to tou e nivo analfabetism ki vrèman elve nan peyi sa yo epi se konsa peyi sa yo vrèman gen difikilte nan ekonomi yo avèk agrikilti yo se sa ki montre vrèman ki sa ki yon peyi ki sou devlope se konsa nou menm. Nou pa fè e se pa nou kap fè bagay yo se montre nap montre yo jan yo ye epi tou nap travay pou nou kapab satisfè telespektatè Inyon 109 TV yo lè nou diw nap travay pou ou kounya nou pral wè yon lòt pwen yon lòt lòt pwen nou pral wè se ki e ki ki pwen li ye nou pral prezantel ba ou sou ekran se ki pwen li ye se. e ki orijin soudevlopman e se sa nou pral prezante pou ou e eske se sa ki orijin soudevlopman se sa nou pral eseye wè egzateman paske nou pa vle e ba ou yon bagay ki pa koresponn avèk sa nap di a konprann. Ok nou genyen. Nou te wè ki jan. Ki jan rekonèt yon peyi sou devlope. Nou ba ou kritè yo se agrikilti. Nou ba ou e lòt ba yo. Kounya nou pral wè yon lòt tèm ke nou te di nap prezante ou. Se se nap pa nap mete pou ou. So se ki sa. Tèm sa li menm li di. Kisa ki sou devlopman an? Se sa l ye e Se kisa ki sou devlopman nan yon peyi? Pou konnen kisa ki sou devlopman nan yon peyi e Kisa ki sou devlopman nan yon peyi? Nou menm nou pral eseye eseye bay e Kisa nou jwenn vrèman ki soudevlopman nan yon peyi? Lè ou ap pale de soudevlopman nan yon peyi, e peyi ki karakterize pa medyokrite nan nivo mwayen lavi moun yo. Sa vle di nivo moun yo, nivo de vi. Sa yo rele nivo de vi nan echèl mondyal la ki vrèman, ki kritik e ki vrèman ba. Epi tou e konsomasyon moun yo pa jwenn manje vrèman e se sa ki ki kritè vrèman e soudevlopman, konsomasyon manje moun yo ki vrèman ba epi tou pwoblèm nan en endistriyalizas en ya malnitrisyon nou tap di e pwoblèm malnitrisyon yo genyen anpil pwoblèm malnitrisyon timoun pa ka jwenn manje pou yo manje, manje yo manje yo pa ekilibre. Gen anpil grangou menm granmoun pa ka jwenn manje pou yo manje kòm nou te gentan di w deja e nou te wè faktè ki montre peyi ki soudevlope a deja ekonomi avèk agrikilti a ki vrèman pa on nivo e mentnan yo vin wè gen anpil grangou e nivo de vi moun yo ki trè ba epi tou e moun yo gen malnitrisyon anpil malnitrisyon esperans lavi moun yo ki vrèman ba kankou nou di la e di e analfabetis ki gen yon nivo ki toujou ap monte moun yo lè timoun yo fèt yo tèlman ap kòm mizè nan peyi a yo pa ka voye yo lekòl detan lè y ap kòmanse gran to analfabetis lan ap ogmante de jou an jou e ki pa vrèman bese ki asosye avèk tout turbilans pwoblèm e ki ka genyen nan peyi sa se sa ki kapab e de fason e baso toujou ap monte e analfabetis lan pa bese kankou nou di l depi timoun yo ap grandi tout lòt ap fèt pa gen chanjman ki fèt nan peyi a se toujou monte e analfabetis la ap monte e nivo de vi moun yo ap redwi de tanzantan si w te sipoze a 50 moun al desann a 45 ou si l te a 55 son egzanp nou bay. Se konsa ou ka rekonèt yon peyi vrèman ki e yon peyi vrèman ki ki gen pwoblèm sa yo lakay yo se se kò se ka pa nou ayiti nou kapab wè e se konsa peyi a fonksyone nou menm nou pa e rechèch nou fè nou bay e jan nou wè jan nou fè rechèch la se konsa nou bay li nou pa nou pa mete nou pa mete kounya nou pral montrew Nou pral di w ki orijin soudevlopman, ki orijin soudevlopman genyen mezanmi, soudevlopman, ki orijin li, se, se sa nou pral eseye devlope, ki orijin soudevlopman, ki kote li pran nesans, ki kote soudevlopman pran nesans, se, se sa nou pral eseye wè ansanm avèk ou, pou nou kapab montre w. Ki kote e soudevlopman an pran orijin li? Nou menm nou ka di, selon rechèch nou jwenn, soudevlopman an ki asosye ak peyi tyè mond yo, e kèk peyi tyè mond yo ki ki se ki genyen orijin li nan nan kolonizasyon, sa vle di se moun ki t ap mache peyi ewop yo, nou jwenn se tout peyi majorite peyi ewop yo ki t ap mache kolonize peyi nan sid yo, Se la e avèk Etaz ki te kole avèk Etazini, grefe avèk Etazini, se la soudevlopman an pran nesans li, e se sa yo rele peyi tyè mond yo, sa vle di e pandan prèske pandan prèske 5 syèk se konsa l te ye, moun sa yo t ap mache kolonize, y ap mache y ap mache pran tout bagay richès ki gen nan peyi sa yo, se sa k ki koz tou soudevlopman an. E wè peyi sa yo mal pou devlope akoz de tout richès yo ki fin vòlè, vole pa peyi, gran peyi nou te konnen kankou Lafrans, Langletè ki tap mache pran Espay, kap mache pran tout kote avèk tout lòt gwo zotobre mele avèk Etazini ki te mare sosis yo avèk moun sa yo ki tap mache vòlè bagay nan ti peyi sid yo, nan tout peyi sid yo e nou konnen se konsa sa te ye. Nan tan e lontan se la e e e orijin sou e li pran orijin ni, sou devlopman pran orijin ni nan kolonizasyon. Se gwo kou e gwo gwo peyi yo kap mache pran sa ki pa pou yo, konsa nou menm nou rete la nou pa janm ka fè yon pa kita, yon pa nago epi nou menm nap panse peyi nou kapab chanje. Se pa fasil pou peyi kapab chanje lè ou konnen Rout gwo zotobre sa yo yo te la pou yo vòlè sak te gen nan peyi a konprann lòt pwen nou pral wè avèk ou e lòt pwen nou pral wè avèk ou se kijan kijan e kijan yon peyi ka devlope kijan yon peyi ka devlope e nou menm nou pral eseye detaye sa ansanm avèk ou e nou pa ekspè. Men kankou nou di w la, nou pral eseye wè pou nou ka wè pwen sa ansanm avèk ou, avèk oditè e telespektatè Inyon 109 TV yo, kijan yon peyi ka devlope. Yon peyi ka gen plizyè fason pou yon peyi devlope. Tout peyi, tout peyi emèjan te, yo te fè, tout peyi emèjan yo te fè, te fè eksperyans tranzisyon soti nan yon modèl devlopman ekonomik ki baze sou Leta, Sa vle di, peyi ki soti nan soudevlopman ki pou pase nan sa e ki pral devlope, yo te fè yon sòt de tranzisyon ant peyi, ant yon ekonomi ki baze sou leta, mentnan yo chanje fiziyodepòl pou yo antre antre nan yon lòt modèl e ekonomi ki ki chita sou mache e ki chita sou envestisman e ki chita sou zafè sa yo rele e e e pwopriyete prive Se sa yo pwomote anpil bagay sa yo e avèk gwo ouvèti nan komès ki fèt epi etranje ka vin envesti nou ka wè gwo miltinasyonal yo kapab antre nan peyi sa yo pou vin fè bèl envestisman lè sa w ap wè peyi a vrèman kòmanse devlope paske leta nan peyi sa yo ap garanti dwa a pwopriyete prive ap garanti dwa pou moun fè bèl komès bèl biznis san yo pa ap trop pèsekite yo vòlè bagay yo mete yo mete sekirite nan peyi sa yo kòmsi yo mete yon standa nenpòt moun ka vin fè biznis tout kote kèlkeswa kote ou sòti nan lemond se sa ki rele yon peyi se konsa yon peyi kapab devlope se konsa pou nou ta fè lakay pa nou men nou konnen sa ap difisil men nap tann pou nou wè kòman sa kapab mache. Nou konnen e se konsa e ki se konsa nou di ki j pou yon peyi kapab pran wout devlopman. Li pa difisil. Lòt pwen nou genyen, lòt pwen nou genyen nou pral wè, se e kòman pwen sa se kòman pwen an di se ki obstak fondamantal, ki obstak fondamantal ki anpeche devlopman peyi pòv yo. Sa vle di, nou menm nou pral chèche wè ki obstak fondamantal ki anpeche peyi, ti peyi pòv yo kankou yo di yo peyi Sid, ki sa k anpeche peyi sa yo vrèman devlope nan yon sans ou yon lòt, nou menm nou pa konnen e se chèch nou fè sou afè, sou sijè a, e konsa nou eseye ap pataje e sa nou konnen avèk telespektatè yo. Sè n ap n ap eseye pataje avèk telespektatè Inyon 109 TV yo se konsa nou menm ou menm si ke nou toujou di si ou gen lòt si si ou gen lòt e e repons a sa nou di an ou kapab toujou ekri l ou kapab toujou fè nou konnen si nou nan erè ou ka toujou bay li nan kòmantè paske nou menm nou fè rechèch yo nou pale sa an kreyòl sa vle di rechèch yo lè nou fè yo pa gen ou pap jwenn rechèch fasilman an kreyòl nou menm nou fè l an kreyòl. Se sa ki fè e nou pral pale w de ki obstak fondamantal ki anpeche devlopman nan peyi pòv yo. Ou ka jwenn koripsyon se youn nan premye obstak fondamantal e pou nou pa di se se pi gwo. Se koripsyon se prensipal obstak nan devlopman ekonomik ak sosyal nan peyi nan tout peyi nan mond lan e daprè Bank Mondyal ki ki di chak ane prèske plis kon milya dola peye nan koripsyon. Sa vle di pliske yon milya dola yo pran nan kòmsi anba tab yo peye nan koripsyon pou e favorize sa yo rele potven. Se sa ki se youn nan prensipal koz e ki koz e nan mond lan genyen anpil anpil koripsyon e bank mondyal fè konnen ankò genyen plis ke 2,600 milya dola oswa plis ke 5 pousan PIB mond lan ki pase nan afè koripsyon ki detounen. Sa vle di se sa ki prensipal sous koripsyon e yo di prensipal sous koripsyon ki kote sa chita, li chita ladwann, se ladwann ki gen plis koripsyon nan lemond, nan mond lan, tout peyi ou wè ki difisil pou devlope yo, Depi yo kontwole dwàn yo byen, w ap wè bagay yo ap gen tandans pou yo chanje paske prensipal kote koripsyon an chita se ladwàn, se la ki genyen plis koripsyon selon Bank Mondyal, se li menm ki se rechèch ke nou fè kankou nou di w la, nou te pataje kesyon ti bagay sa yo ansanm avèk telespektatè Inyon 109 yo, nou espere w ap satisfè de sa e si w pa satisfè ou ka fè nou konnen. nan kòmantè yo, ekri sa ou panse de sijè sa, si gen lòt bagay ou ta renmen ke nou pale de yo, tankou nou diw, se rechèch nou fè, nou pa yon ekspè nan domèn sa, menm si nou gen ti konesans nan afè devlopman, men se kòm nou pa yon ekspè, se rechèch yo nou fè, epi tou nou mete yo nan yon fason pou nou ka pataje yo avèk telespektatè Inyon 109 TV yo. Konsa nou panse nou te satisfè ou nan yon sans ou yon lòt. Nou di ou mèsi ou menm ki tap koute nou. Mèsi pou tan ou. Si ou poko abòne avèk chanèl la, tanpri fè jès la, abòne e kòmante. pataje video nou yo like mete yon pous konsa nou a wè nou te fè yon travay nan kominote a menm si nou pa wè jan nou ap eseye fè yon altènativ omwen pou gen yon lòt bagay nou ka pale sou e sou entènèt la ke de politik de vyolans ke de kawoutchou kap boule se sa nou ap eseye fè nou di w mèsi non pa m se Racy nap kwaze yon lòt fwa nan deplamen papa Bondye nan syèl la mwen kite w Nap fè yon lòt video pou ou yon lòt fwa. Mèsi anpil.